Li nan konivans ak bandi. Yo ta fè konnen tou li ta nan touye prezidan Jovenel. Yon lòt kote, genyen enspektè Wakin Pyè ki nan gwo difikilte pou kote n ap pale a la, dcpj ta sanse jwenn pou kiyès e yo fè konnen l te nan do Mateli, nan do Jovenel e jodi a palè nasyonal sanse pouri, se tout polisye ak nèg nan pouvwa k ap vann bal ak zam, fè mache nwa pou regle zafè yo. Yon ekstrè Romanes Samedi. Yap detwi yo, pwojè Eric Jean Baptiste e pwojè Jovenel Moïse, jodi a nou di madam Laline ki bay galine, ki deplase mèsenè pou al fè zak sa anlè a, yo di e ti makak e nou menm nou di lajistis fon ankèt jis, dcpj nou konnen son kò espesyalize yo ye, mennen yon bon ankèt, elaji ankèt la pou nou wè kot mèsenè e madam Laline. Mennen vin touye el Jean Baptiste yo pou tèt el Jean Baptiste te kanpe li di fòs inite pap pile sòl la li di se ranfòse polis nasyonal la li di se ranfòse Nou pa ka mache ba nou Ariel la ba nou Ariel aba Ariel aba nou Ariel ba nou Ariel nou pa ka mache. Konsa nan yon sosyete, kèlkeswa moun ou ye a, Eric Jean Baptiste, yon lòt fwa, se plim li vin leve sou do popilasyon an. Men non sèlman antèman l vini. Imajine nou, se yo menm ki responsab sekirite nou. Pèsòn moun pa epanye non. Jounalis ap tonbe. Pwofesè ap tonbe, menm polisye ap tonbe jounen jodi an. Eske sosyete sa, si ke nou pa fè yon feso pou n leve kanpe pou n fèmen wobinè san sa, se nou tout, se chak jou n ap konte kadav, kadav pi plis toujou. Ou pa ka di se plim li vin leve sou do popilasyon an, antèman l vini. Li vin nan antèman sèt, men dabò Ariel Henry, li pa moutre volonte pou l rezoud sa ki la a. Li pa moutre volonte vrèman pou l rezoud kesyon ensekirite a. Konbyen nan nou nan jounalis ki rive viktim nan jou sa yo? Hein? Konbyen lòt Eric ki pou tonbe? Kòman sa pa posib? Pou konsa? Yon pèp gen pou konsa? Eric Jean Baptiste gen plis. Komsi ki gen preske anviron 20 setan de karyè nan lapolis la. Donk si w te nan, si w te yon moun k ap ouvè pòt pou Jovenel, kèlkeswa ou la, ou te nan pouvwa, ou te nan yon nivo kote ke ou te ka viv ak sa w gen, piske gen de nèg nan lapolis la ki te viv avèk ti sa yo genyen. Non sèlman moun k ap fè lòt bras, ou nan politik, ou nan sesi, ou nan sela, brèf. Men lè w rive la a kounya, e. Il n'est pas le seul nan haut commandement an chaje nèg ki nan bandi ok chaje nèg ki nan gang menm pa gen okenn moun nan haut commandement la yo pral dim y arete intel m ka gen yon nèg ki di oh ah monchè misye anraje pou sa w wè l tap vann men m pap twò sezi non. Non m pap twò sezi m pap twò sezi monchè Juli entèl nan za entèl nan dwòg entèl nan vòlò entèl nan zam nan m pap twò sezi non paske gen de bagay y ap bon mwen se sezism a vin fè fè pou touye mwen men finalman genlè fò m konpòte m yon jan pou lè m tande nouvèl yo pou m pa twò gen pou l pa fè twòp enpak sou mwen e w ap dakò avèk mwen Waking Pierre te ak Michel Joseph Martelly avan menm li te vin ak Jovenel. Sa vle di kisa? Sa vle di misye te nan pouvwa a. Misye te gen, misye te gen bagay nan men l pou l viv. Radio Mega. Donk se swa vòlò a nan san l, gang nan nan san n, kriminèl la nan san n, oubyen foli fè moun wè, oubyen e kòmsi anvi gen tout bagay rapid, fè ke l antre nan nan move zafè. Ban m yon ti pawòl. Tout moun mwen swiv devan m. Paske, fò w dakò lè w ap batay, fò w gen de moun w ap swiv. Hen? O wi! Lè w ap goumen, gen de moun w ap swiv wi. Nan lavi menm, ou kondane, ou pa kondane pou mouri malere. Ou ka fèt malere, ou fèt nan yon fanmi malere. Men w ka rive yon kote ou gen yon ti kay pou w viv. Ou ka rive, ou ap mennen yon modeste vi. On vi desan. Ou ka fèt nan on fanmi malere, men ou rive on kote ou gen on de chanm kay pou ou rete. Epi on nèg ka di, o misye gen on bèl ti kay. Ou ka gen on machin pou ou woule. E ke ou pral rive on kote ou di tèt ou, men m santi m reyisi. Men sa yo p ap fèt di jou o landemen. Non. Sa yo pap fèt depi w antre boop nan laprès la la epi w tou vòlò, epi w sa w tande a ou gentan gon modèl kay, ou gentan gen 10 machin, ou gentan gen sesi sela, ou nan lapolis la ou gentan gon gon pakèt bagay pou gen, men wi men pa gen pwoblèm men si m antre nan laprès la papa m pat gen kay pòtoprens. E ke m Pòtoprens. Premye bagay se de bagay. Se swa m ret ka yon fanmi oubyen m nan louyay. Men pandan w ret ka yon fanmi oubyen w nan louyay la, m pa kwè se sa a non nan tèt ou. M pa kwè w di tèt ou, a mwen ka yon fanmi m oubyen mwen nan louyay, mwen bon konsa e konsa m dwe viv nèt. Non. Nan tèt ou w ap mete fò w travay pou w gen yon santyèm tè pa w, fò w travay pou w fè yon chanm kay pa w. E ke sa a, pou w travay pou w gen santyèm tè a, pou w travay pou w fè chanm kay la, l ap mande w yon tan. Ah byen sûr lap mandew tan. Bon andeyò de tan lap mandew la kounye a ou di gad sa map touche. Eske sa wap touche a ka fè w fè sa nan 2 mwa? Non. Eske sa wap touche a ka fè w fè l nan 1 mwa? Non. Eske sa wap touche a ka fè w fè l nan 1 an? Non! Paske gen lè depans kotidyèn, fò w manje, fò w bwè ke sa wap touche a pa reprezante anyen. Men mpa konn si e prete wap prete nan yon bank, mpa konn si yon zanmi kap prete w, bon zanmi paka prete w kòb pou w fè kay. Donk ou ka prete nan yon bank, ti sa wap touche a ou bay kenbe chèk la, hein ou achte yon sèl. Apre sa, lè ou fin pran l nan men w, monchè, ou rebay kenbe l ankò, ou santi ou soufri, ou fè yon chanm kay. Kòmsi ou prete swa nan yon bank, nan yon kès kèlkonk. Wi men, sa yo y ap pran tan. Radyo Omega. Wi, w ap soufri wi. Men, kòm ou ka imajine w, ou gen anviwon 27 an de karyè, ou te ak Mateli, ou vin sou Jovenel, ou entandan, ou nan palè, e ke ou oblije nan vann zam, nan vann katouch. Mwen te di w lontan. E dròg moun nan depi w t nan dròg ou kòrèk men kounye a bagay la genlè pi fasil nan zam nan hein vann zam ak katouch la bagay la genlè pi fasil ladann donk ou ka imajine w lòs te arete Walking Pierre a volim lajan sa nan menl 934 mil 500 goud. 186 mil 900 dola ayisyen. Kot kote l sot a lajan sa a? Kote l soti a lajan sa a? 186 mil 900 dola ayisyen. Eke lè w arete l konsa. avèk 4 mil katouch 9 5 56, 40 katou 41 katouch 9 milimèt, 3 chajè pistolè Glock 9 milimèt, on pistolè de kaliv 9 milimèt, 2 telefòn avèk lajan sa a. Donk, on nèg k ap fè komès. Ou ka imajine w konbyen moun ki mouri nan Karendbe, konbyen moun ki mouri nan ti chif anba, nan biznis li an. Bon, depi sou non an biznis lan menm, ou tou wè on nèg atè plat. Donk, se sa wi lareyalite. Se sa wi la reyalite. Chak mwen di nou e leta ak gang nan reyalite yo ap vini humm y ap pwouve de tanzaot e avan yè w ap wè de tanzaot la toutan m ap di monchè fòk o mwen ladwann fòk o mwen nou jere sa fòk o mwen yo gade kijan yo ka fè pou n sispann avèk sa nou kapab rele yon pakèt amand. Radio Mega. Pou deklarasyon tadiv ke ladministrasyon jeneral dè dwann aji tout an boustè ap dire la. Wi. Lòske n ap di w konsa, gade gaz, gade dola, gade ki jan bay, w ap wè nan ki sa nou ye. Antouka nou pral gade l. Ariel Henry nome jij a la kou de kasasyon. Ok. Ariel Henry, nommé un juge à la Cour de cassation. Avant de la donne, un bagage, L'article 175 de la Constitution, mais ça le dit. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de trois personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée. Les juges de paix sur une liste préparée par l'Assemblée communale. Donc, comme c'est la cour, de, cassation, les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de trois personnes soumises, 3 pèsòn pa syèj soumiz pa le Sena. Ariel Henry nome jij Jean Joseph Lebrun prezidan de la kou de kasasyon. Pou al fè kisa? Mwen va gade sa pi devan. Kouman ou ye mèt? Ou te pase yon bon wikenn? Anben, m sot gade la a talè a, gen bagay ki fè m wont. Asire m wonte nan moun k ap rele m Ride Ariel yo. M pa ta pèdi tèt mwen mal desann ba konsa men sa Ah ou te la monchè. Lendinyite lendinyite lè moun endiy son bagay grav wi. Sa vle di ou ou wè Ariel menm kap kouri moute machin li? E pa kouri moute machin sèlman non. Hein. Bonjour auditeur bonjour auditrice mesye afèm pa salye nou mèsi a chak ayisyen ki pran ti tan pou pataje sa avèm m ta salye depouy on gwo ayisyen ke le Jean Baptiste tankou tout moun misye gen defo tankou tout moun misye gen kalite. Men misye te gen yon kalite ki te primen lakay li, se ke misye te yon imanis, misye se yon moun ki te renmen ede moun anpil. Erik ale, ke nanm ni repoze an pè, te gen anpil moun, gen anpil moun nan antèman misye. E sa ke Lariel Henry a vin gate sa? Non, son bagay douloureux pou nèg antre anndan yon legliz ou oblije rantre pou minit yo kouri avèk ou pase nan yon ale santral kouri ou salye 2 ou 3 moun nan fanmi an ou sote yon pakèt lòt pou kouri soti paske jisteman pèp ayisyen anndan legliz la pèp ayisyen deyò pèp ayisyen devan machin nou ap rele Ariel Henry kriminèl Ariel Henry vòlè Ariel Henry asasen Ariel Henry bandi a di se pou se. Se pou gade pou wè se de moun m ta ka di de kondisyon enb. Radio Mega. Ki anndan legliz la, ki deyò legliz la, ki petèt pèdi yon gwo sipò paske Eric te ka konn ede yo. Epi se moun sa yo jodi a k ap rantre lan manman Ariel k ap di misye. Epi w ap gade kòmsi sekirite yo prèske pran l tankou yon ti poupe Pou yo leve l pou yo fout. Non, se vre, gon fòm dendiyite m pa wè poukisa yon nonm bezwen rive ladan si se pou le pouvwa, si se pou la gloryòl, m pa kwè l itil misye absoliman anyen. Ariel kontinye ap lèd toujou e yè swa vè inè di maten se yon zanmi k di m misye lonmen jij Jean Robert Lebrun kòm prezidan kou de kasasyon. Premye bagay map di, m sipoze ke mesye sa a ki rele Jij Lebrun an, premyèman m panse ke l gen fanmi, pou kòmanse. Sa vle di, m panse ke misye se yon moun li ye e m panse l gen fanmi. M panse ke fanmi misye yo ap di misye pa rantre lan bagay sa a. Paske. Gen de desizyon, lè yon nonm fin fè tout yon karyè, m pa konn tande non misye lan blengedeng ou ot, je ne connais pas la personne, men m panse ke fò misye ta konprann ke lan sa peyi a ye a jodi a la, se lè l aksepte prezidan kou de kasasyon Ariel Henry, l ap fini mal. Paske menm si Ariel rive enstale l yon aswè nan nenpòt ki kote, li p ap ret lontan. li pap ka ret lontan donk m panse ke si le jij Lebrun si misye gon pwofil pou l rive prezidan kou de kasasyon fò misye tann paske Ariel pa ka revoke l men fò misye pa rantre nan simagri ke Ariel ap fè la pou l pa antache karyè li pou l pa antache onè l pou l pa vin yon fis endign de la patri. Radio Mega. M tande maten an sou radyo yon polisye k ap di ke nèg y arete a pakèt bal la se pou yon ansyen minis ke misye gen abitid al achte bal. Bon, m panse ke kòm lankèt ap toujou se pousui isi an Ayiti, donk nou ka pa janm konn verite a, men kòm polisye a kòmanse pale, misye kòmanse bay de ti endikasyon, mwen sipoze ke. Si ap mennen ankèt ya tande kasèt la, gen tèlman radyo kounye a isi m pa konn tou kiyès ou tande yo ladan yo. Donk se nan sa w ye la jodi a. Ariel fè zanmi Romanè Salé. Ariel kounye a minis enteryè. Lòt ti madanm nan se m pa konn si se yon zaboka li ye, m pa konn si se oubyen se yon zoranj. Li t al nan lekòl de Bawol pat pase non, m pa konnen si, pa Emili? de Jacques Lafontant ou byen du transfert de Ronald Richemond. Bon bagay 2 sa yo merite pou moun pale de yo hein. Non, e pa de sa map pale non. Ah bon ok. Kounye a m vle gade avèk ou, an deyò de sa, Ariel ki vin minis enteryè pou yon dezyèm fwa la, avèk Emily Prophète ki minis jistis. Men, ou di tèt ou ke Ariel Henry, misye sinik anpil wi. M toujou di n son mons wi, e m di n son danje sosyal li ye. Sa w konn misye ap fè la aktyèlman la? Minis la ap rele 2 moun ki nan dezakò, l ap prepare yon remaniman kabinè ministeryèl. E m pral nan bagay, se pa san rezon ou wè yo revoke Kittel avèk Bertho Dorcé, ou wè se li k kenbe pòs yo. Sa vle di kisa? Li te ka bay l 2 moun li? Non. Se ke l bezwen. 2 lòt moun ki vin antre nan kabinè ministeryèl li pou l fon remaniman, lè sa la retire minis jistis la nan men Emeline l ba yon lòt moun li, la a li menm don lòt moun yon minis enteryè, la kenbe premye minis li, e ke l fon remaniman l chanje 2 lòt minis ankò e ke li konnen l la pou pi rèd. E se sa a wi. Lòske moun ap gen dimansyon. Mwen toujou di w an okin manyè ou pa ka antre nan yon gouvènman ak Ariel la konsa. Pa gen moun k ap fè politik ki gen twazan, ki gen dezan, ki gen ennan ki konprann, ki antre nan politik ki ta rilve lò pou tko tèt ou bay Ariel. Si gon gouvènman douvèti, si gon replataj k ap fèt, si gon nouvo gouvèneman, m pa di avèk ou san Ariel, bon petèt se ka moun nan. Ou ka deside monchè nan remaniman kabinè ministeryèl. Chak moun pral gen 2 pòtfèy ministeryèl. Chak moun pral soti la. Bwat moun pral soti la. Moun pral soti la. E ke gon gouvèneman kap moute on nouvo gouvènman avèk du sang nèf. On nèg kap fè politik monchè ou ka dèyè dèyè pouvwa yo antre.